Bonjou bonswa la fami kòman nou ye m espere nap tchiebe moun ki al etranje yo nostalji sa ki an ayiti yo on a le kè gro epi Sa ki nan geto yo, y ap pyetine yo, y ap malmennen yo, osi senple ke sa. Pa vre? Ebyen, mwen menm nou konnen ke mwen gen yon atachman toutafè patikilye pou tout geto, patikilyèman Site Solèy, kote m leve, men m ap batay. Menm lè m wè tout sakrifis m ap fè se prèske anven paske tout sa mwen di yo, nèg yo pa janm mete yo nan aplikasyon pou petèt tande m yon jou. Lòbèy pete? Ankò yn fwa, nou sonje dènye emisyon Ken te fè, te di ke yo pral kwense Ti Watson. M t ap pale avèk yon zanmi, li di m, RL Prod, ret la pou w tande si Ti Watson p ap nan O. M pral petèt vin avèk yon emisyon pou m eksplike nou tout istwa yo, men fò n di dabò, yon konfli tè, epi Ti Watson vin sezi yon kamyon fè, e nèg yo pale avè l, li remèt kamyon fè a. Li vin sezi yon kamyon siman. Li di l pap bay li paske tout nèg granmoun lakay yo. Moun ki te mete l chèf la rele Iska nan Belekou, youn nan gwo chèf nan Site Solèy. Ki sa k pase? Ti Watson sanble t ap sanble zam ni epi t ap jwe nan tèt yon seri de sòlda ki bò kote l ki di enben sa a nou menm nou ka kòmande zòn sa a. Epi anpil pale anpil, nèg yo mete Ti Watson nan o. pou kapab fè yon pote boure sou li. Kisa k pral pase nèg yo pral tann lòd Isca nan Belekou. Jiske la map mande eske Isca te gentan bay lòd nan premye jou an paske te gen anpil kout zam o pwen ke Ti Watson touye yon sòlda pou nèg tè nwa yo. Apre sa l pase pa anba l al atake Martial. M kwè gen plizyè lòt sòlda k te pran bal pami yo youn nan Ti Katèl. Bon, lè nèg yo ap fè dilijans pou al mennen nèg yo lopital, sa k te rive? Misye pase pa anba lalatake. Epi apresa nèg yo di y ap tann fevè Iska pou kapab pote boure sou Ti Watson. Ebyen, dan lajoune di 28 jiyè 2021, lòbèy pete nan Site Solèy. G9 ap batay kont alye G9. Tande byen wi, ti Watson nan se Isca chèf Benlekou ki te mete l nan pyè 6. N ap konprann mwen? Men misye vin twouve ke l twò granmoun, sa vle di sa ki nan janm ni an genlè sonnen beng beng, misye santi l ka batay li di li p ap pran lòd, li granmoun tèt li. Men ki sa k pase, genyen yon pèsonaj, m ap vini pi devan ak pèsonaj la pou nou. E m kapab menm jwenn imaj li paske se yon pèsonaj G9 fè konfyans. Kòm Iska te gen zam nan men Ti Watson, li voye dèyè zam ni nan men Ti Watson. Men pèsonaj la ki vini an m ta kapab di s on emisè, s on anvwaye spesyal. Lè misye vini, misye mande Ti Watson zam, Ti Watson bay misye zam. E pandan misye prale, Ke fè Ti Watson? Ti Watson bang bang bang! Li fizye misye. Lè l fizye misye, enfòmasyon fè kwè ke Ti Watson ta menm boule kò emisè sa a Isca voye ba li. Hey! Tèt chaje! Epi misye pran zam ni. Kounye a la, bagay sa a leve plim sou do lòt manm G9 yo. Ebyen, nèg yo pral desann an bèt. Nèg yo pral atake Ti Watson. Tande byen, Tè Nwa, Masyal, lòt nèg ki soti pa anwo, Belekou, Boston, lòt manm Je Nèf, nèg yo pote boure sou Ti Watson. Men, jan m ap gad batay la, sanble si Ti Watson te gen anpil sòlda avèk li epi l te gen anpil bagay nan men l, Bon konn la plèn pap domi nèg. Ap fè kaka nou an nou gen degouden bagay sou nou. Nou gen degouden bagay sou nou bann kaka. Nou yon sila. Bon lanmyan ni la cheri. Tout blòk yo pote boure sou Ti Watson, ebyen, Gabriel Fon pote boure. Men fò m di nou ke gen enfòmasyon ki t ap sikile, enfòmasyon ki ta fè kwè Ti Watson sanble al jwenn Gabriel obyen Ti Watson sou wout pou al jwenn Gabriel. Si alyans sa a fèt, oke m p ap gen pwoblèm. Men, m pral eksplike nou sa k fè alyans sa a p ap ka fèt. Ti Watson se timoun ki leve nan Site Limyè. Pandan misye nan Site Limyè, moun ki fè l kite Site Limyè la se Dadi. Dadi ki li menm nan pwojè. Lè misye fin kite anba a, m kwè misye al nan Dezyèm Site, l al jwenn nèg Boston yo. Misye batay, yo wè misye konn batay, ebyen Iska pran misye. Li voye misye al nan Pyè Sis. Lè misye al nan Pyè Sis, towo ki rele Dadi a, Toujou al anmède misye. Yon jou, Dadi tèlman sène misye anba bal, misye te menm rele Iska pou di sa pou m fè. Iska di ben sou ok a etire kò w etire kò w. Ebyen misye te kanpe dan. Men nan batay batay batay, ebyen klan misye a te tape Dadi fò. Dadi te pran bal nan pye o pwen ke Dadi te mete fè nan pye l bagay sa yo. Dadi te fè yon pakèt tan an konvalesans. Donk, Dadi met misye deyò, misye obyen nèg ki nan gwoup li yo bay Dady bal, donk wap konprann ke sa pral parèt trè difisil pou ta gen yon alyans konsa ki pou ta sele ant nèg Gabriel yo avèk Ti Watson. Mwen pa di li enposib non, sa ka rive. E gon bagay pou konprann, Ti Watson li menm li di se li ki pou touye Dady. Eda di li menm lè yon nèg di w ou bezwen touye l, li parèt nan figi w li di w enben touye m. Donk, 2 nèg sa yo m pa kwè youn ta pral janm pran lòd nan men lòt. Kounye a pou ti Watson ta pral wè li anba Dady. Men, si misye wè l pral mouri, li te kab petèt fè alyans la men toudmenm si misye ta fon alyans konsa se pou lanmò l. E, si misye petèt kanpe batay, bagay la ka myèl pou li avèk nèg G9 yo. Paske, jan bagay la ye la, G9 pap rekile. Kounya poum pale nou de strateji Gabriel la Heyy mesye nèg yo fò wi bon mesye poukisa nèg sa yo pat nan yon lame papa Bondye epi pou se pa pèp la yo tap detwi yo ta batay a lòt nasyon al veye fwontyè yo la peye nèg yo pou ta veye fwontyè kisa Gabriel fè kòm strateji Gabriel fè yon seri de nèg nan baz li a monte moto respè pou nou wi mesye nèg ghetto m yo nèg yo monte moto Yo pase pa Kafou Vensan, y al bay nèg Masyal misyon, y al atake. Epi pandan, paske se yon bèl estrateji, paske pandan nèg y ap batay gaye konsa, epi li menm, li jwenn opòtinite pou l tou atake, misye atake. Men, li sanble ke nèg yo refoule nèg Gabriyèl yo. Nèg yo aparaman yo reganye baz yo. Bon, kounye a la, kisa nou kapab di? Men gen yon videyo yo voye ban mwen. Sou gwoup Noye a. Videyo sa a, m gen lontan m pa fè zòn nan mesye, men son videyo ki pran avèk dwon. On m'a dit que ce sont les hommes de Gabo ki yo menm antren de defile, m pa fin sur, se sak fè map mete li, men euh si se vre ok, men aparaman si se ta vre mesye nèg sa yo konn kòman yo okipe lari. Kounya men ki konsekans batay la, gen anpil timoun ki ap fè filo ki pa ka al konpoze. Paske depi nan maten bagay la te dejenere. Depi yè swa, bon depi yè swa bagay la dejenere. Donk timoun yo pa ka sòti pou y al konpoze. M gen yon zanmi m ki rete nan yon kafou mesye. Depi bagay la deklannche, se tou Antre anba kabann, tann bagay la fin pase epi retire kò nan zòn nan, lè yon bon moman tounen, moman kalm nan, yo kapab retounen nan zòn nan. Bondye papa kilè wap di yon mo pou moun site solèy paske bagay la grav anba a kounye a timoun nan ap fè filo ann imajine mesye map pale avèk nou yon timoun ki ap viv nan zòn pyè 6 nan zòn fontèn nan zòn tè nwa nan zòn Duvivye, nan zòn Masyal, pou timoun sa al lekòl. Li pati de zewo, sètadi kindègatenn, li fè preparatwa, mizè, li fè elemantè, mizè, li fè klas mwayèn, mizè, l al nan sètifika, li fè sizyèm segondè, li fè senkyèm, katriyèm, twazyèm, prèske kenzan. nan mizè jiskaske l rive nan filo e ke jounen jodi a la mesye pou n wè ke n ta sou wout pou n fè timoun sa yo pèdi yon ane se di wi e ban m di nou yon bagay moun nou wè k bò kote nou yo se paske yo pa ka soti wi ki fè yo la men si yo te gen opòtinite pou yo ta lou yon kay nan zòn dèlma ayewopò yo t ap wetire kò yo. Men mesye se grav. Ti moun yo pa al konpoze. Map mande ministè edikasyon nasyonal pou kapab gen yon konsiderasyon tout patikilyè pou se bachelye la o nivo de site soley kout bal fè yo pat kapab al konpoze jounen an. Se dur. Paske sa w ap tande kap chante yo ebyen gen tout kalite zam kap chante. Wè peyi sa gon lè kap rive ap gen zam pase moun paske nan anpil baz se rekritman kap fèt. Gen de fwa ou wè lè bandi ap defile l konn gen nenpòt 3 zam nan men l. Donk ou kapab konprann la jenès la lap pèdi nèt. Kounya map gade pou m wè ti moun yo al nan egzamen. Tout elèv filo sa yo mezanmi se pa tout ki pral nan inivèsite. Genyen kap tou rete la. Gen lè map gade m wè elèv yo kap sot konpoze oubyen k pral konpoze. Mwen di ki avni wi pou yo paske son ti klan ki kenbe peyi sa kap souse depi dè ane e ti moun sa yo menm lè yo ta fè inivèsite se brezil giyàn chili meksik se la wout yo se de twa nan yo kap jwenn chans petèt pou yo reyisi nan vi a men elas C'est dur de regarder cette réalité en face, de parler de ce singulier petit pays comme dit souvent notre compère, vous même vous savez, c'est dur. Peyi sa a genlè pap janm gen konsyans kap pran ladann paske pa ti sou nèg politik, bandi ame ki pa sispann fè lagè men m pa konn kisa pou m di ankò. Antouka eeuh nap rete on time demen nap vini avèk plis enfòmasyon pou ou. Pou konnen kibò ti watson ye kotel voye kòl paske bagay la te vrèman dur pou li jodia o pwen ke gen anpil sòlda ki tonbe nan kan li an paske se preske tout je nèf la kite desann an bèt pou al mete ti watson nan vrè wòl li merci beaucoup la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou. Pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay epi apre kes kon di la famiy a la prochèn.